E se sou les ondes mwen ye la? Exactement, ou dans l'air. Ah ben ok, mwen se Carlo Louis, mwen tap lite depi nan ane 79 yo, 80, gwo pèse mwen nan ane 81, 82 yo, nou tap tann Richard Brisson, mwen se nèg Belladère Baptiste. Savanèt, ki sou kè 3 komin ki tap lite ansanm avèk yon pè ki te rele pè Ti Jan, ti pè Jan Lwi yo te di rele, ki te pè Savanèt, gen majistra aktyèl ki depite kounye aktyèlman ki rele Gèda, li te timoun 15 an, 12 an, e moun sa yo, yo tap lite ansanm avè yo. Tout Edmond Siplis yo lè yo lekòl, timoun sa yo, yo tap Li te Bèladè avèk yon bèk ki rele Pè Frèd. Milisyen te monte sou sèn sou lotèl la, te bay Pè Frèd souflèt, yon kòmandan milis ki te rele Milo. Depi lè a nou te ti jèn timoun, nou te antre nan batay politik la depi lane 81 yo, 82. Tout arestasyon Liliane, Pyè Pòl, Jan Dominik, Konbè Filo. Lè sa a, nou menm nou te Pòtoprens, nou te nan batay politik sou an kachèt, paske se nan Radyo Vonvon nou te konn ap tande Rene, Rene Teyodò avèk rete ap tann Richa Brison gen pou l antre. Epi menm nèg Jeremi an, nou te toujou gen espwa mesye sa yo t ap vini pou te ede nou men. Ou pale de Manno Chalmay, nèg sa yo te etranje, men gen nèg ki te toujou sou teren an k t ap goumen, ki t ap lite. Pa egzanp, te gen yon ti jèn ki mouri trè to, ki rele Idly Kamo. Te gen yon jèn gason Laskawobas, misye te vin depite tou wi, misye te rele Gari Gito, nan zòn Latibonit yo. M ap ba w nèg ki t ap lite, ki te la. e ki pat nan peyi etranje te gen yon nèg rele Jean Emile Stimab m pa tande nèg sa yo menm te gen yon nèg rele Serge Desroches nèg nou te sou teren an nou tap lite an tout akou vin parèt Jean Auguste Merzieu Gabriel Fantini wap tande okay la jenn ti gason nèg sa yo tap lite lontan Evens Paul, nou rele l Kaplim, Kaplim nan se nan afè bagay deba fre, deba fre, deba fre sa a nou di la nan Florida, nèg yo te vin fè yon teyat, lè sa a nou te jenn gason n ap lite kont Janklod Divalye, a tout milisyen yo nan zòn bò lakay mwen gen moun k ap tande m la, gen moun Bèladè Batis. kap tande mwen ki gen laj lè yo tande Carlo Louis sa Edmi Camo Gary Guito José Domon ke Lascahobas se te gwo bagay Mirabeau Pierre Louis bon se te yon jounalis mirbalè an kachèt ki te konn ap ba nou miko pou l te voye l bay Ben Dipi. Mesye ka pral parèt avèk Titid, tout moun pral konn Titid se BnDP kap voye l monte nan Ayiti Pwogrè. E te gwo bagay, e te gwo lit, e te gwo lit. Pè Jean Marie Vincent. Anmèèd ki gwo bagay. Ya genyen anpil bagay ki pase de dat paw la de 80 a jodi a e pi gwo batay ke w fè se pandan w te majistra avèk lame dayiti kòman istwa w ye ansanm avèk lame dayiti e kijan poukisa ke lame dayiti t ap chèche w? Bon mwen menm mwen menm mwen se yon moun Si gen moun Batis Bèladè oubyen Savanè k ap tande la, mwen ba yo tout pèmisyon pou yo ta kapab eklèsi. Depi nan ane 84 yo, 83, Janklod Divalye kraze mòn Batis lakay mwen, l al rankontre ansanm avè m. M te trè jèn. Lè m rive, Janklod te di, O! Kalo a pa s on timoun. Paske yo te voye yon lis jenn gason m ap antrene nan kominis. Konprann? Jean Claude Dia pa s on timoun. Malgre sa, Jean Claude te di m pou m kolabore a makout yo, m te di non. M di kwa, anndan katye jeneral la, se kòmsi se yon labatwa l ye. Depi yon moun antre la yo kraze li avèk san bagay bat moun mpa mpap kolabore jean claude te di ah son timoun ou ye pa fè nèg yo kraze w jean claude ale lè jean claude lè nou goumen nou lite nou lite mkonn fè 5 6 mwa nan mawon ti mesye sa yo toujou ansanm avèm yon jèn kite trè trè solid. Jèn Savanèt la te gen youn ki te vin depite Savanèt, misye te rele Lwi Estivèn. Timoun, yo di m ap montre yo kominis. Lè avan Aristid, moun ki te lidè nou se te Goug. Sib yo. Misye vle pot parèt kandida anfas madan Max Aldolf Mirbalais. Se bagay sa k pral fè si Doko t vin renose epi l al Pòtoprens al fè pati politik. Men Goug te toujou la. Jera Goug, mèt Jera Goug. Lè li te kandida nou eli mwen menm mwen te gentan kandida pou sou majistra nan eleksyon boug la ki te tra ki te kraze nan riyèl vayan le 28 la lè sa a m te gentan kandida Aristide pat ko la menm ditou pat gen bagay konsa pat gen ni Preval ni Aristide Titid te tou floupe akoz de yon bagay ki te rele ti legliz mesye gwo Gwo gwo soutane yo tankou limonde sak fè m pa di pè omilis pa monseyè omilis se li ki te leve titye men mesye gwo soutane yo te gen ti legliz avèk gwo legliz te bay misye yon pinisyon yo te voye li nan sen jan bosko ebyen se nan sen jan bosko sa pral gen gwo chilè Pou la chat se te manm legliz la yo te ye tou wi. Gwo chilè, gwo chilè kou la chat. M pa vle w bliye sa w di a men jan de non sa yo lè w site yo fòk nou fon ti chita sou yo gwo chilè kou la chat yo te manb legliz seyan bosko. Anbyen gwo chilè kou la chat. Mesye yo te fin fini mal lè, apre depa Janklod, yo t al boule yo devan Sen Jan Bosko paske yo te trayi lit ki te kòmanse nan afè Lè m pa wè solèy la. Ou pa konprann? Ti Legliz t ap voye monte. Epi gwo lachat sa avèk gwo jilè mesye k rele Frank Gobert an misye te gade mèri de Pòtoprens Pòtoprens menm an jeneral se te eritye li li pa t janm al depi pa Jan Klod misye pa t janm lage mèri de Pòtoprens misye te fòme yon gwoup ki te rele brasa wouj se lè sa a Didi pral pèse. Se nan brasa wouj yo, brasa wouj la al antre nan senjan bosco yo tiye fanm ansent yo tiye fanm ak ti bebe nan vant yo jèn moun granmoun vyeya ebyen se lè sa yo kouvri aristid avèk yon rob fi yo di se sa yo di se pa lavwa endirèk se bon bagay nou te wè gen moun ki di l te disparèt tou. Men se li yo tal chache pou gwo gwo gwo predikasyon. M te gen kasèt sa yo, yo disparèt yo pi nan peyi m. Kont enperyalis. Enperyalis se te pep moutèl. Ou konprann se te gwo predikasyon. Enpeyalis. Mentenan, li kapitalis. Li enpeyalis kounye. Donk, se konsa. Men nou menm nou te fanatik li wan an dit pousen. Ok. Bon, li te di tout moun vin komine. Mwen menm sonje yon lè mwen a Idly, nou t al komine. Idly Kamo. Nan Sen Jan Bosko. Yeah. Idly Kamo. Idly Kamo a se t yon trè, yon militan. pou nou te remèt Jean Bertrand Aristide jou madi swa a. Donk, se Idly Cameau ki fè Jean Bertrand Aristide vin prezidan? Wi, wi, wi, wi, se Idly Cameau ki fè nou tout jenès la, paske nou te gen yon gwoup jenès solid, paske mwen m te soti Kwadò, m te sot Batis. Nou pran eventyèl de majistra, m te majistra, Blain Kennedy, nou te pran Garry Guiteau te depite, nou te pran Jean Emile Estimat te majistra nan zòn Bagadè a, nou te pran a 90 pousan nou te pran pouvwa a. Men avrèdi, FNCD te fèt, Fon Nasyonal pou Le Chanjman ak Demokrasi, nou te gen 3 pòt pawòl, Victor Benoît, Doktè Zinette Delpé, Evens Paul. Yo pa pat gen titit. Men se l'arrivee de la fontan avèk 112 motosiklèt nan Pòtoprens. Map mande, map mande moun yo pou yo rale plim yo, pou yo pran nòt. Paske pawòl sa yo, pa gen ankenn moun ki janm pale yo, yo poko janm ekri yo ni nan jounal. Nap pale avèk yon moun ki te temwen de bagay yo. Donk, tande bagay la. Twa ka sa map di yo gen kèk jounal ki genyen yo, si al chache yo ap jwenn yo. Ok, trè byen. Kounye a, lè Lafontan pran Pòtoprens an 89, Juan Lafontan antre eleksyon an 90. Lè sa nou potko gen Titid. Nou fin fè bagay nou nan Castel d'Haiti. Konprann? Kongrè nou, nou gen 3 pòt pawòl, youn ladan yo ap prezidan, petèt Doktè Tinèb Dèlpe oubyen Viktò Benwa. Konprann? Ay se te 3 Evens Paul se 3 pòt pawòl nou te genyen. Men se lè Lafontan pran Pòtoprens nèt, Roger Lafontan, Doktè, li Doktè, li te yon ansyen makout, li gen kòb, Pòtoprens te deja nan men nou. Ou va konprann? Nou di bon anyenafè nou menm jèn nan, nou fè yon analiz, nou te gen reyèlman 63 pati politik ki te anndan FNCD a. Men, te gen yon jèn gason, si l ap tande m la, ki te rele Timoun toujou wi. Eli Pierre nèg sa yo vin granmoun kounye a misye te kandida menm pou senatè epi nou fè gwo reyinyon nou di ke revè revè lafontan se Titid èske ou konprann istwa a m'ap baw la nou di revè revè lafontan Senbòl nou se te 5, men te sèlman FN se te, Fwon Nasyonal pou le Chanjman ak Demokratik. Nou vin avèk yon bagay nou di bon, Revè Lafontan se titit nou al chache. Nou gen yon doktè ki te rele Doktè Blo, m pa konn si misye la toujou, si nou konnen. Se misye ki te vin antre nan entèmetè nou menm jenès lan. avèk Ayisyen. Epi Edmi di Doktè Blo, konvenk Titid n ap fè Viktò Ledwa ba nou Kalo a. Aristid te reponn, Idli Kamo, si Aristid ap tande la souvni nou, li te di, depi se volonte nou menm jenès la, se volonte Bondye. Li di wi. Epi jou swa, jou madi a nou di, mèkredi fò n al depoze. Premyèman nou va gen kòb. Kob yo mande a se kounya m tande yo peye senate yo peye preziden yo peye depite non se ou pou degaje w anben se 2 ti jèn jan youn te rele Antoine Ismael avek George Ismery lè mesye sa yo paret nan ri de kazèn avek 2 bwat katon plen lajan. Politik se lajan men kòb savon nèg yo vann wi nan bagay magazen yo ou konprann nèg sa yo vin a de bwat lajan lè nou wè bwat lajan yo mesye yo ba nou mesye yo vin avèk de machin kopi. Se lè nèg nèg yo te kraze machin komisè wap gade bout foto nou tap fè foto titit lè nèg yo al kraze nan ri de kazèk kraze FNCD sè mè sè Antwan Ismerik te ba nou 2 machin avèk 2 bwat katon lajan pou nou al depoze epi Viktò Benwa jel vin wouj. Misye pran talo a li metel sou tab la epi nou di bon nou fè nwit la nou fè bèy nou pa dòmi paske se ton madi swa la pral tonbe nan mèkredi pou nal chache Titid pou nal depoze devan pèp la menm mwen mte gentan kandida Evens Paul te gentan kandida e Clark Parent Clark Parent te vin premye senate a te gentan kandida. Nou te gen yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt tout nèg nou yo te gentan kandida. Ou pa konprann? Epi Viktò Benwa retire tout moun Konakòm yo. Bon, yon pi gwo kou nou pran ankò. Se sa k fè te gen anpil makout ki te kouri vin antre nan MNCD ki pase kòm depite. Pami lèkèl te gen youn lakay mwen. Lè kandida Kodacom nan soti, nou oblije konnen ki te rele Israël Apollo. Garry Guitton, papa l te manke depite tou wi. Nou fòse Garry Guitton nou fè l al kandida anfas papa li. Papa l te pou baze Nou fè la nan fas papa li nan Blan Kennedy Blan Kennedy se tou jèn avoka ki te nan twazyèm ane dwa li Lè Blan Kennedy wè nou pran lalwa nan men Viktò Benwa misye di a bon m tou kandida pou Dèlma Nou pa gen kandida Ou konn sa? Tout mèd Victor Benoît yo, tout fè sak fè nou tap pran eleksyon menm a 98 pousan. Waw. Manke kandida ki fè kalke kandida bazen baz. Ou pa wont? Waw, waw, waw, waw, waw. Sè Jules nou te nou te pale a pèp la, nou te di pèp la, lè yap vote kòk lan, nou te di kòk lan, nou pat. Ou konnen trè byen nou di mete men sou nèg sa a pase 16 je. Pase nou te bezwen monte avè l se yon militan solid nan plato santral la l te. Ou pa konprann? Antouka Aristide rann nou engra fò n di w ke laverite. Si w al nan peyi m w ap jwenn yon jenn gason ki rele Willy Timou. Ane pase yo te nome l kòm majistra e. pa enterim, non komin nou Evenson te fèt ouvè pou nou batis. Kounye a misye pa majistra ankò, misye rele Willy Timo. Willy Timo avèk youn ki rele, se yo de wi, Aristide te konn, lè Bndye ki voye fòmasyon yo vini, Aristide te konn ap detaye l ba nou ansanm. Misye gen yon diri l konn kwit, Titid konn ap di, Willy, Willy, ban m kote ti graten an ye a. Enben nèg sa yo, nou tout nou nan lari a. Waw. N ap pouse boulèt, gen yon k Nouyòk, gen yon k Boston, gen yon tout kote wi. Waw. Nou la n ap viv toujou. Men m pa kwè yon militan FNCD sou ta wè ke te gen 2 Gabriyèl. Te gen Gabriyèl Fòtine, li menm li t al nan peyi lokal li. Sa gen yon lòt Gabriyèl sou ta wè nèg sa a ki te solid lè y ap badichonnen lakat. Ou pa konprann? Mm-hmm. Ah, sou ta wè nèg sa yo bon. Aristide pa janm mande pou yon manm FNCD. Menm si Aristide ap tande la, tout moun ki lavalas, se aprè jou jou mèkredi a nou fin depoze. Aristide di nou nan samdi nou pral pase Petyonvil. Epi se lè sa nou lavalas la vini. Nou pral fè lavalas la pase Petyonvil. Mm-hmm. Ou pa konprann? Mm-hmm. Reyèlman. Lavalas ta tal pase Petyonvil ou sonje te gen bonm te gen sesi te gen sela nal anba anblèm nan nou ekri kòk kalite lavalas ou tande se la lavalas ta pran non an waww ou tande waww se pa pou di nou di nou pral fè lavalas la pase Petyonvil pase Aristide ki reyèlman depil toujou ap preche li toujou ap di lavalas se man se pou nou. Konprann tout sa nap fè se moun konprann. Exactement. Paske lè anpil moun deyò se lavalas li te ye. Wi. Lè lavalas ap desann. Ou konprann? Mph. Epi se konsa non lavalas la vin tonbe anba FNCD kòk kalite lavalas. Waww. Tande? Waww. Men Aristide se lap tande la mwen pa konnen ou menm ou kapab jwenn avè li petèt anpil moun ki toujou rankontre ansanm avèl di ke li rann nou menm. Malgre 3 militè, 3 militè pitit mwen, gen youn ki te trayi nou, ti gason an te tire l. Guy François te tire misye. Men apre sa nou gen Patrick Beauchard, nou gen yon nèg ki rele Romarino Etienne, yon nèg ki nan lame wi, k ap vin nan mitan nou, k ap montre nou kòman estrateji pou n al goumen kont Prosper Ariel. Ekip tèt chaje yo di Nou gen pou n Nou gen pou n touche tout bagay sa yo M konnen m pa jwenn ou fasil men m ta swete ke pwochèn fwa m rele w pou w ba nou entèvyou paske gen kesyon trayizon an gen kesyon trayizon an pou nou pale de li paske jan w di m nan la gen anpil moun ki te fè anpil sakrifis pou Aristide kapab tounen sa l ye jodi a la a men malerezman Aristide trayi nou se sa w vle di? Non, non Aristide li koz nou, m ap di w byen Aristide t al Venezuela nou menm mwen menm Evens Paul Jean Emile Estimable gon nèg ki rele Edmond Bernard misye te vin pran madanm mwen bon m pa janm wè mesye nou te nou menm nou t ale New York Ou pa konprann? Se nan pakèt reyinyon nan Nouyòk nou te konn fè. Gen nèg la ki te vin jwenn nou, René Théodore. Li te pi eklere pase nou. Misye t ap fè nou fè rankontre ak majistra Nouyòk Blendèl. Son seri de gwo demach. Nou te vin rankontre avèk bourik chaje. Pou nou te fè demach pou Aristide te soti Venezuela pou l te vin jwenn nou Nouyòk. Humm Even Sol te gen pa avè nou New York Ou pa konprann? Oh avan Aristide rantre New York la ou menm ou te gentan New York deja nan kesyon egzil? Mwen te New York mwen menm Jean Emile Estimable, madanm mwen Ruth Camo ki te ansyen jounalis Radyo Libète se la m tande New West Palm Beach. Ok, ok, ok. Yeah. Se la m tande mwen nou te gentan New York. Nou tap fè demach pou Titid antre vin jwenn nou sot Venezuela ou pa konprann lèl te vini reyèlman nan premye gwo reyinyon nou fè a Titid twonpe nou paske li te di nou konnen yo reyèlman mesye depi Bill Clinton ap mennen nou tounen lap te ba nou René Théodore kòm premye minis. Pwochèn fwa mwen gen chans pwochèn fwa m gen chans poun pale ansanm avèw Paske lè a gentan avanse sou nou, nou gentan pran prèske 30 minit depi nap pale la, e nou pral tèmine kounya la. Pwochèn fwa n gen pou n pale, nap pale egzatteman de tout aktivite ki te regle nan Nouyòk yo ki te kapab vin mennen Aristide pou l te tounen, pou l te kapab rantre Nouyòk dabò, pou l vin mennen batay la, e pou nou te ka kanpe batay avèk Jean Bertrand Aristide pou l te ka retounen an Ayiti ankò. Donk. Mwen pap kenbe w twòp majistra, vrèman se te avèk anpil anpil plezi ke nou t ap pale la jodi a la e mwen pwomèt ou ke e m ap fè w jwenn egzakteman entèvyou sa ke nou gen ansanm nan e mwen menm mwen ta renmen ke w pwomèt mwen ke pwochèn fwa lè m rele w ankò pou ke nou kontinye pale toujou. Enben ok mèsi w anpil m kontan m kwè ke se sou les ondes m ye gen anpil lavalas kap tande ya di Titid gen yon militan ki tap milite avèk Idly Cameau avèk Willy Timo avèk Garry Guito nou di l ke l bliye nou li lage nou sou teren an mèsi. Se te majistra Carlo Louis ki te ansanm avèk nou ki tap pale se te yon plezi nou te gen yon majistra mèsi bokou. Mèsi.